Pierre Esperance se youn nan pi gwo chèf de gang peyi Dayiti konnen pandan 30 dènye ane yo la. Se responsab rnddh la ki bay zam sou Bèlè ansanm avèk nan baz krache dife. Machin anplwaye Pierre Esperance, manb gang 4 pa 4, enplike nan kidnapin 3 anplwaye òganizasyon pam. Pierre Esperance ki fin fè masak Dèlma 32, Jiska prezan li pa ka bay entènasyonal yon eksplikasyon klè de masak sa. Yon ansyen manb gang 4 pa 4 temwanye bò kote Fednel Monchéry, medam matmwazèl se mesye mete dosye yo nan lari, bagay la konplike. Map raplew prezidan Luis Abinader mete yon lis deyò ladan li entèdi responsab rnddh la pile teritwa dominiken an. Divèsyon pi rèd nan dosye asasina Prezidan Jovenel Moise nan yon atik Miami Herald mete deyò, yo fè kwè ke se paske Prezidan Jovenel Moise t ale la Turquie l ap eseye rankontre ansanm avèk la Russie ki lakoz asasina pandan yo bliye temwanyaj Jij Garry Orélien te fè sou Premye minis Ariel Henry nivo enplikasyon l nan asasina prezidan an nou pral fè w tande. Medam matmwazèl e mesye prezidan Abinader lage yon pakèt dirijan ayisyen nan kouri spesyalman ansyen depite Tolbert Alexis mezanmi nèg yo marye lòtbò a yo gen ti boubout yo lòtbò men kòman yo pral fè wè madanm yo Frères et sœurs bien aimé aktyèlman la a zen an melanje nan la repiblik men fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou pou esplike w mwen envitew rale chèz ou chita ebyen nou pral ba ou tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete bonjour bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mèsi paske w like mèsi paske w abone Merci paske w pataje video a sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pouw pa rate okenn video zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè e kont sa ki se te Yo achtem pou manje men malerezman yo pa janm manjem mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se asyèt ann pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen 5 pote 4 ale nan machin 32 5 pote 4 ale nan machin 32 pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la sa ap fè nou plezi anpil anpil. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou tak 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike. Pataje videyo a pou travay la kapab avanse zanmi pa w Fouco. Fednel Monchéry responsab pati politik Platfòm Viktwa ankò yon lòt fwa prezante devan laprès pou enfòme popilasyon an li depoze 2 plent nan lajistis, youn nan ministè lajistis e lòt la nan kabinè jij Walther Voltaire k ap enstwi dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse. 2 kòrespondans nou voye, youn bay minis jistis lan, sa te ale avan. E dezyèm nan, se bay jij k ap enstwi dosye Jovenel Moïse la. De korespondans sa yo ki pale de manda ki touye Prezidan Jovenel Moïse ki fèt nan biwo rnddh, Fednel deklare pèp ayisyen apre lèt sa a, jij la mèt rele l, li prè pou l bay tout eksplikasyon. An nou swiv. E nou menm nou prè pou n al bay detay a jij la sou rekèt ke nou voye ba li a. Lè n gad, nou pa t janm gen chans analize manda a, lè n analize manda a nou wè egzakteman le pwen de depa pou lankèt sou lanmò Jovenel se manda a. Paske se manda a ke jij Waltè ki se yon jij asasen kriminèl ki retranche li o Kanada nan yon zòn ki rele Potino, de konsè avèk yon komisè gouvèneman Nan manda a, non l pa ekri de fason eksplisit, men de fason enplisit, lè w analize manda a w ap jwenn non l. Depi w grate manda a, non l ap monte. Pou ki sa? Nan peryòd manda a te fèt, te genyen yon pèsonaj ki te rele Euronce Villard, pwobableman li te komisè gouvèneman. Donk, li ka toujou vin demanti sa nou di a. Twa mwa apre manda a fèt, sèt mwa apre misye demisyone. Yo voye l nan lakou dapèl, li pa ale, paske l te gen lòt pwomès pi wo l te genyen li t ap tann. Donk, si w ap enstwi dosye sa a, ou pa ka pase outre 2 manda a, paske se manda ki kondwi a lanmò Jovenel Moïse ke yo te bay 2 twa mèsenè al egzekite. E tout sa nou di la yo, nou gen moun ki pou temwanye kote planifikasyon sa yo te fèt, e nou toujou lye tout bagay sa yo avèk biwo rnddh. E sa k fè jounen jodi a la, Pierre Espérance nan konvèsasyon ke l te genyen avèk Shelson Sanon, li trete moun ki nan premye enstans, nan tribinal premye enstans Pòtoprens de fatra. Li di pa mennen m nan salte sa anba a. Vwala ke se sou yo l chita pou l regle tout koze, tout abi L ap fè moun. Donk e sa k fè nou di nou menm, nou pa fè tribinal premye enstans ki se tribinal premye enstans atache a rnddh sou kontwòl Pierre Espérance, nou pa fè yo konfyans nan oken dosye ke l te sivil, ke l te penal. Donk e nan sans sa nou di ke Pierre Espérance gen kontwòl espas sa a, donk manda sa a li te planifye, li te egzekite pa Ekip Madam Kòk ki te reyini regilyèman daprè temwanyaj lakay Pierre Esperance avan lanmò Jovenel e aprè lanmò Jovenel. Pi lwen, pèp ayisyen, genyen Florival Mendy, yon sòlda nan 4 pa 4, temwanye relasyon li genyen ansanm avèk lòt chèf nan gang 4 pa 4 ki anba lòd Pierre Esperance. Ebyen Fednel di l sezi lè l tande deklarasyon Shelson Sanon ki fè konnen responsab dwa moun nan ebyen t ap chèche arete divès sitwayen nan peyi Dayiti pou dosye dwòg pou Lèzetazini Damerik. Li eksplike kòman moun ki ta pral temwanye kont ansyen senatè Youri Latortue nan dosye dwòg ebyen malerezman li pèdi lavi l nan move kondisyon e Pierre Esperance te konn peye l gwo sòm lajan par semaine. Lè m tande Shelson Sanon dènyeman la, m etone. M potko konn tout bagay sa yo. Kote ke Pierre Esperance ap arete moun pou lentènasyonal pou afè dwòg antanke dwazimen. E li fè lis li, e Shelson Sanon se youn nan viktim yo. Ok. Youri Latortue li menm te nan lis la. Li pa rive gen dosye sou li paske se pa menm jan li te monte dosye Youri a. Li monte dosye Youri a kòman? Li pran yon jenn gason ki pral temwanye. Erezman pou Youri, Jèn gason sa se moun latibonit. Li genlè pa dakò mache a, misye genlè voye pye e map di w Pierre Esperance te konn bay eleman sa 300 oubyen 600 dola ameriken chak semèn e misye voye pye pandan map pale avè w la jiska dat eleman sa pòte disparu daprè esplikasyon ke Shelson Sanon bay pou moutre w degre dajan sekrè oubyen k ap travay pou anbasad yo, li fè dosye sou Jude Celestin. Jude pi rapid, li bay 3 milyon de goud. Lambert pa bay, Lambert enplike. Privert, Pierre Esperance pèsonèlman al montre kote Privert te rete, li degize l an fanm. E tout dosye ke l te fè sou Doktè Schiller Ludo kòm moun ki te vòlè lajan nan dcpj pou afè dwòg e ki pa la suit vin kolaboratè Pierre Esperance, nan mete pikliz ki abouti a masak Dèlma 32 ke Emmanuel Bissainthe toujou denonse. Donk, li pa gen pwoblèm pou l fè rapò sou ou. Depi ou ka peye pou l anlve non ou, l ap retire non ou, depi ou vle ba l kòb, paske e konsa l travay. Donk, li fè rapò sou yon pakèt moun e jounen jodi a la, lentènasyonal konprann sa, gwoup moun li konn travay pou yo konprann sa e yo di misye ke Yo di ke misye konn ba yo ap ba yo manti, yo di ke misye fè yo, li fè, yo fè yo fè moun abi. Pi lwen Fednel fè konnen se Kanada kap eseye ebyen resisite l la puiske Lèzetazini fèmen sou tip sa aprè tout manti l fin bay. Map raple w Repiblik Dominikèn fenk pran sanksyon kont Pierre Esperance, entèdi l pou l pile teritwa dominiken an. Se le Canada kap fè demach pou resisite misye, paske yo poko ka ranplase misye. Yon nèg kidnapè, asasen, kriminèl, tankou Pierre Esperance, epi genyen yon anbasad rejte l, epi yon lòt anbasad ap ranmase l. Donk se nan sans sa nou di ke ap gen yon korespondans ke nou pral voye bay. anbasad la pou nou ba l plis detay nan sans sa. Frè e sè byeneme, m ap fè ou konnen blan te menm mande Pyè Esperans rapò sou masak ki te fèt nan Dèlma 32. Ebyen, li remèt yon rapò twa paj, nan rapò sa li t ap chèche 2 bouk emisè, e kiyès li pran se 2 nèg ki te patisipe nan masak la aprè li te fè konnen se Magalie Habitant ki te ba yo machin pou t al touye moun pou plis detay Fednel Monchery. Yo mande Pierre Esperance rapò sou masak Dèlma 32. Konn sa l fè? Li woule blan, woule blan, li monte yon dosye. Li fè yon rapò an twa paj. Men ki pa gentan sòti. Paske y ap chache bouk emisè. Menm jan l te chache bouk emisè pou bay Lasalin nan. L ap chache bouk emisè. Ki bouk emisè ke l jwenn? Keke avèk yon sèten de Janmak. Ke se de nèg sa yo k al fè masak la. E answit, Magali Habitan ba yo lajan, ba yo machin. Donk se konsa l t ap monte dosye sou moun yo. Kòm misye s on kriminèl. Erezman, Bagay la pa gen tan rive a matirite, a tèm, li pa gen tan pran tout bon vre menm jan li te fè lòt yo, nou te gen tan ap kòmanse denonse misye, rapò sa pa soti. Sa m di w la, se daprè deklarasyon Fleurival Mendy fè nan dcpj avèk yon òganizasyon dwa moun. Donk, ke l te Keke, ke l te Jean Marc et Magalie, erezman pou yo, Rapò sa pa gentan soti. Plis pase 5 lane moun ap pote plent pou Pierre Esperance ebyen tout se dosye kriminèl se pa entènasyonal la sèlman ki pou wè misye se yon malfektè ebyen Fednel mande ansanm avèk dcpj pou kominike ankèt la pou yo fè popilasyon an konnen kiyès ki ti pyè vrèman nan peyi dayiti. Li genyen plis ke 5 an pase moun ap pote plent pou Pierre Esperance pou tout dosye kriminèl. Donk, se pa entènasyonal la sèlman ki pou wè misye son asasen, son kriminèl. Ou menm antanke moun k ap sèvi leta, nenpòt etranje ki vin kote w li mande w rapò sou Pierre Esperance, ou ba yo l. Men poukisa w pa janm kominike ankèt ke w mennen sou Pierre Espérance yo. Donk, ou rankontre Emmanuel Bissainthe, ou rankontre Révolus Jean Louis, ou rankontre lòt moun, Lafaille pale, Mendy pale, donk ou menm w ap pwoteje, w ap pwoteje Pierre Espérance. Poukisa? Li fè Sherlson abi. Sherlson pote plent ba ou deja. Anyen pa janm di. M ta renmen konnen poukisa tout demagoji sa yo, tout kase fèy, kouvri sa yo. Donk e nan sans sa nou menm nou di ke Pierre Esperance jounen jodi a la le mond dwè klè ki moun ke li ye e pou sela nou di ke ke la jistis pwononse l rapid rapid sou pwosè nou toujou di yo fòk pwosè yo fèt pou ke limyè kapab fèt sou vrè otè krim yo e pou yo peye konpran jwenn pèn Ke aksyon yo a merite. Bagay ou pa t ap janm panse. Plis pase 50 polisye nan penitansye nasyonal, kiyès ki mete yo? Pierre Esperance pou San Rezon. Fednel mande ansanm avèk enspeksyon jeneral pou ouvri yon ankèt rapid rapid sou dosye sila. Gen plis pase 50 polisye ki anba a mezanmi sou nan penitansye nasyonal k ap kwoupi nan prizon sou rapò Pierre Esperance. Fednel mande pou ke pou ke direksyon enspeksyon jeneral ouvri yon ankèt pou l wè eske efektivman gen polisye ki sibi abi de Pierre Espérance. Daprè enfòmasyon ke n jwenn pandan semèn sa a, gen plis pase 50 polisye k ap peye san yo pa fè anyen paske le baron du dwa, les droits humains en Haïti, big boss lajistis, CSPJ e menm dcpj a yon sèten tan, se Pierre Espérance, depi l di w mouri w ap mouri, depi l di w al nan prizon w al nan prizon. Donk nou gen egzanp tout deklarasyon ke Shelson fè semèn sa a. Donk nou di enspeksyon jeneral omwen la a fè yon entèvansyon. Zam ki nan baz krache dife, nèg bèlè kap fè lapli ele botan ki ame, ebyen li pa 2 ni 3 moun ki ba yo zam sa, se Pierre Esperance ansanm avèk ekip li. Misye son tip an menm tan lap ba tou, an menm tan lap kriye tou. Ekip Pierre Esperance lan, se yo k vann zam a Babekyou, a sa dvol si e sa Babekyou te di, Fernando Duclaire, e sa yo di, e m gon depite ki di m ke Tout zam ki bay sou bèlè e nan baz kache dife e pyè esperans ki bay yo men kòman misye fonksyone li lap bat ou epi lap kriye e pratik kriminèl menm wi lap fò abi e li kap plenyen pou kou pyè esperans benyen fò aksyon malonèt epi lakize lakize lòt moun kap fè lenjistis li menm donk e nan sans sa nou di ke m pa etone ke non misye nan nenpòt lis donk se klè ke nou menm depi prèske 2 zan 3 zan map mennen ankèt sou pyè esperans mwen jwenn li nan kidnaping mwen echape anba 7 atanta pyè esperans wi. M klè nan sa m di w la wi. 7 atanta e machin Pierre Esperance enplike nan anlèvman moun ke Manno pral esplike w la ak tout plak machin nan. Fednal monchè, si gen tout done sa yo, kisa ki esplike dcpj di yon seri aji sa yo Ebyen nou menm, se dcpj konnen. Dcpj tande Manno 3 fwa. Li tande Revolu plizyè fwa. Mwen menm si l vle tande m, l ap annik ekri m avèk chè, avèk esplikas objè envitasyon an, nou pral, paske nou se viktim de Pierre Esperance a tou lè nivo, menm vi nou l te vle anlve E nou di ankò, le plus grand criminel, kidnapper, Ayiti konnen sè 25 dèl zane, paske nou pat konn gen kidnaping dan le tan, se Pierre Esperance ke li ye. E sa klè, enfòmasyon yo disponib, dcpj pa gen anyen l manke ankò pou l reyaji nan sans sa. Kòm se blan ki koumanse ouvri pòt la pou li, n ap atann ke li menm, l ap pral kontinye ouvri fenèt lari pou l bay plis detay. sou afè gang 4 pa 4 la misye tèlman gen pouvwa mwen diw li di li di Shelson pa trennen m nan salte sa anba map baw tout sa w bezwen pou pa mennen m nan salte a ki kote ou konnen ki salte a tribinal premye enstans de pòtoprens ò se sou yo l chita se yo kap fè magouy pou li pou te antere dosye pou li lap trete jij sa yo de salte donk si yon moun diw se salte pa mennen m nan salte sa anmèd tout moun ki anba se de salòp vwala ke de moun ki etidye kal lekòl. Pierre Esperance pa konn li ditou e sa sa m di w la Shelson Sanon verifye l Shelson di li pase misye egzamen nan konvèsasyon l avè l Shelson Sanon pase Pierre Esperance egzamen pou l wè nivo akademik Pierre Esperance Shelson di m c'est un nul s on nul de façon absolue. E pou fini pèp ayisyen Fednel deklare pi gwo chèf de gang peyi Dayiti genyen pandan 30 dènye ane yo la a li pa lòt ke Pierre Esperance. Le plus grand chef de gang An Ayiti, li pa gen lòt non, se Pierre Espérance. Touswit aprè deklarasyon sa yo, se pral tou pa Manno, ebyen pèp ayisyen yon pwòch Pierre Espérance nan jou pase yo ki tap bay detay sou Flerival Mendy, FBI debake nan peyi Dayiti pranl ekstradel ale ansanm avèl An nou swiv. Perival Mendy ki se 3 yo te 3 depòte ki fè pati de chèf gwo gang 4 pa 4 la ke Pierre Esperance ki se papa rezo a ki se direktè le kolèj sa Perival Mendy nan lane fevriye 2021 te gen chans li menm pou l te sove nan prizon di kote de Kwadèboukè. De la etan, sa se enfòmasyon ke l bay a dcpj avèk yon òganizasyon entènasyonal dwa zimen ki sòti di kote de Kebèk. De la etan, msye eksplike ke l pase 3 mwa Nan yon kay ke Pierre Espérance te mete l a Dèlma 75. Nan gwoup gang 4 pa 4 la se Fleurival Mendy, Lafaille Jean Duckens ki se chèf gang sa a, e answit Grégory Libérus se 3 depòte ke yo ye. Le 14 Out 2021, nan yon anlèvman Fleurival Mendy sa a fè Sou 3 anplwaye pam ki se pwovizyon alimantè mondyal, efektivman, ladan yo te gen yon resòtisan ameriken. Yo te anlve, men sa ki pi grav nan dosye sa a, se ke gen yon Nissan Patrol gri bèj AA 17 410 ki se anplwaye Pierre Esperance, pa la swit ki vin pran 3 moun sa yo. ke Fleury Valmendy te anlve a kal mete yo zòn Senmak. Se la tou, 23 fevriye 2023, lè Fleury Valmendy bral jwenn arestasyon l, se nan echanj kout zam ansanm avèk lapolis di kote de Senmak, pandan yo ta bral tante anlve Fleury Valmendy sa, yon anplwaye UNICEF ki tap soti labank nan zòn Senmak. Se la ke malerezman, lapolis ki te sou men l, nan echanj kout zam, chofè l ki se Blanchard Suprême te arive mouri. E answit te gen 2 moto, kòm mwen te eksplike sa deja, gen youn nan moto yo ki oblije jete l. Ebyen, Fleurival Mendy sa a, apre arestasyon l, jounen jodi a kote l ye? Apre ke FBI te fin tande l, e non plis tou dwazimen entènasyonal sa a ki se OIPDDH, ki se Òganizasyon Entènasyonal pou la Defans dè Dwazimen, ki sòti di kote de Kebèk, fin tande Fleury Valmeny di, li avwe ke tout sa m di yo la a, a dcpj, e answit avèk dwazimen entènasyonal sa a. Le 12 avril ki sot pase a la a, Fleury Valmeny di FBI pran l, li ale y al ansanm avèk li. Gen lòt moun toujou ke li site. Men pou m fini m ap di ADCPJ, kòm li di m sispann pale, men pou m sispann pale, gen bagay si ke li menm li pa tranche l, mwen menm m ap oblije di yo nan laprès. Se rezon sa k fè maten an la a ke m te prezan nan konferans sila. Mèsi laprès. Par le fait ke pou pa deranje ankèt la, pou pa deranje ankèt la nan ankèt ke dcpj ap mennen sou gwoup gang 4 pa 4 la answit masak Dèlma 32 a, li mande m sa vle di gen kèk pandan ke gen kèk bagay mwen di yo e ke gen kèk bagay tou an atandan ki pou pa deranje ankèt la pou moun pou m pa ta site an atandan pou moun sa yo pa gen tan sove se sa l di m jis pou m pa deranje ankèt la se sa ke dcpj di m. Mèsi. Ala traka pou lave kayitè. Si dcpj pa degaje l, m ap mete koze yo deyò. Bon, antouka, frè e sè byeneme, yon dosye n ap swiv de prè. Zen pete, aprè lis non politisyen avèk chèf de gang, Prezidan Abinader mete deyò entèdi yo pou yo pile teritwa dominiken an. Hum! Gon seri de nèg, frè e sè byeneme, se lòtbò a yo marye. Gon seri de gwo otorite nan peyi Dayiti, fòk mwen di w, madanm yo se dominikèn, e non w nan lis ou pa ka pile teritwa dominiken an. Kès kon fè? Ki sa nou pral fè mesye? Kounya la a kòman w pral rankontre ansanm avèk boubout la? Si Repiblik Dominikèn pran sanksyon, Kanada pran sanksyon, Lèzetazini pran sanksyon pral an Ewop pou kwaz avè l se tris. Atò pou nou 2 a hein nou sou menm zile pou n ap pran avyon pou n al rankontre non lòt kontinan n ap kite sanwont. Frè se sè gade imaj sa. Se lamou fou. Waw se l'amour se l'amour pèp ayisyen l'amour kounya la imajine ou gon bèl ti grenn konsa nan men w wap vin nan pousyè kwadèboukè avèl banm ti limyè non èske wap vin nan pousyè kwadèboukè avèl 3 jou cheve l ap koupe a li pa abitye ansanm avèk pousyè lap gripe lap malad li pap ka rete mesye humm wap vin nan pousyè kwadèboukè avèl pa menm gen kouran 24 sou 24 la Gang tototototoo tout la sent jounen ou bezwen tromatize touye pitit moun yo Nou gen pou nou swe sou fontyè hahahaa ala traka pou lave kay tè wi papa lè w pa fè respè w non nou gen pou nou swe sou fontyè sinsèman Gary Bodeau vole l kouri l al an Ewop pa vre Gary Bodeau mawon epi se tout moun sa yo yo ap batay pou le peyi pou la patri machon zini machon zini ki kote ki bò. Se tris wi papa ayisyen, se tris. Jounen jodi a agoch nan kò, adwat nan kò, devan nan kò, dèyè nan kò, se tris. Pandan tout lasent jounen nou rete n ap di se lentènasyonal ki pale peyi Dayiti soti la rive la, k ap pran desizyon kont nou paske nou anpeche pwòp peyi nou avanse. Paske n ap fè ajan doub nan do pwòp peyi nou, n ap dechèpiye pwòp peyi nou. Nou son pakèt bann dirijan manman zanfan. Ala traka pou lave kay tè. Frè se sè gade ti foto sa sa se ansyen prezidan privert et ses amis non abinadel pa panse ou ka bon sou nou non privert silvouplè canada sanksyonel tou non lis ou a en en. Ou pa ka gen pati pri. On pati ladan, on pati pa ladan. Canada sanksyone ti konpè a silvouplè. Ebyen, li menm sèlman k gen zanmi, Tolbè menm pa pral wè ti boubout li? Non, non, non, non, fò pa ensi Abinader. Prezidan Abinader non. Fò pa konsa. Ay Privè e sè zami pèp ayisyen trè fyè. Non yo, si yo fyè, ou ka fyè pase yo. Ou ka fyè pase yo. M tap wont wi pèp ayisyen pou m gon seri de gwo zanmi epi m te pase prezidan on peyi, pou peyi a gon enstabilite kwonik, pou pa janm gen anyen k ka mache. Si m ap soti kay vwazen m di zanmi sa yo m ap envite yo lakay mwen, disi pou m rive kote m rete a se pou m travèse 7 baz gang. Se pou pousyè fè machin nan pèdi koulè. Non, non, non, non, non, m ta p wont. Men, kòm etan done tou, tout moun pa pot nen yo la, m gen enpresyon dirijan ayisyen, nen yo san ba yo e. An ba l ye, l pa nan figi yo vrèman. Yo san wont, yo san santiman. Pase, a kwa bon pou m mete yon vès chè, pou m chaje gwo, pou m chaje gwo zanmi epi m pa gen kote pou m rete? M t ap chèche ranje chita m anvan, m al sou moun. Zanmi sa yo si yo debake lakay mwen telman gen pousyè telman gen fatra telman bal ap tire menm yon vè dlo m paka ba yo yo panse map ba yo mikròb nou salòp anpil e medam matmwazèl e mesye map raple m mèt Dorval te pale ansanm avèk nèg yo men olye yo te tande l yo te prefere touye l andedan lakay li nan yon entèvyou Mèt Dorval te fè pèp ayisyen, m pral envite ou tande kòman li t ap esplike jan l te konn kriye lè swa lè l ap gade nan ki eta peyi Dayiti ye e l pa janm sispann di politisyen yo men kote ti sa n pa ka fè la a? An nou tande ansanm. M konn kriye jan m wè peyi a, m di sa nou pa ka fè la. M konn nan chanm ap kriye. M konn an Frans, lè m te an Frans, se lè zimaj negatif yo prezante kont peyi a. Menm an Ayiti, lè m ap tande bagay konn pran, m konn rete m pa kriye. Akwabon pou genyen pil gwo diplòm, pou pitit ou ebyen nan gwo lekòl, wi ou gen lajan, pitit ou ka vwayaje, ou ka vwayaje, men kisa gwo diplòm sa yo itil peyi a? Mèt Dorval tap reponn sou dosye sa. Li pa itil peyi a. Li pa itil peyi a. E sak fè dèfwa m pran dè pozisyon kontwovèse. Dèfwa gen yon deba k fèt m antre ladan. Epi m di sa paka fèt konsa. M di fò peyi a gen moun ladan. Non men peyi wap viv la la a e diskou wap ban mwen la a m prèske anvi di ke ou paka ere lè yon peyi konsa. Paske majorite moun peyi a e malerezman nap pale dè moun ki yo timon dè zafè sa wap dekriye a Se konsa e mak fabrik moun sa yo wi. M paka ere paske janm wè moun yo ap ye mwen menm pèsonèlman m pa gen pwoblèm men m gen pwoblèm pou moun yo sè ke le chanjman ke je pwone mwa menm chanjman pou moun yo pou peyi m e nou ka fè mye defwa m di sa nou paka fè la. Si pou anpil nèg, politik se vòlè, se kraze, se bay manti, se asasinen karaktè, se asasinen moun, se fè masak, se siyen vye kontra malatchong, vòlè lajan pou al envesti nan lòt peyi, divize pou renye, ebyen pou mèt Dorval pèp ayisyen, li te fè konnen politik se yon ar pou rann tout yon popilasyon ere. La politique est l'art de rendre les gens heureux. E sa m kwè, sa m kwè. Nou fè de la politik se pou rann lèjan ere. Malerezman an Ayiti, on fè la politik pou jan, pou rann lè Ayisyen malere. Fò nou fè politik yon lòt jan. La politik, on fè la politik pa pou swa, pou lèzotre. Gon peyi nou, fò nou gon vizyon denterè jeneral, epi nou di men kote nou vle mennen peyi a. E nou ka fè mye. Se kò, se poukwa ke mwen menm, jan bagay yo ap fèt yo m pa konnen. M pa yon aktè politik, men m enterese a lavi politik dan kèk peyi. E m pran de pozisyon dèfwa ki deranj lè politik. Dèfwa m toujou pran pozisyon, se poukwa mwen menm m pa pè minoritè mwen menm. M pap chèche mwen menm nan mesi menm nan verite a. Ou sa m vle di w la? E se sa k fè dèfwa menm lè konfli bala kontwovèse m eksprime opinyon anvè e kontre tous. Epi m asime l. Mwen jis dèz opinyon asime. M pa gen opinyon m fin di yon bagay m pa avan m al pale, je suis dans la m etidye kesyon an. Hein. Toutes questions, mais questions techniques. Je ne suis pas un commentateur de l'actualité politique, je suis un juriste. On vient venir me demander mon opinion sur un fait par rapport au droit. Et ça, là, une fait. Pas un commentateur de l'actualité politique, comme si un point de droit qui posait, m'opiner selon la loi. La lwa pou mwa e jeneral e pèsonèl. Se sa la kapte di dwa. Lwa ke e jeneral e pèsonèl. Donk mwen menm, m pou pwofesè osi, fò m enpaksyal. Je suis un homme de science. La science kè li? Se le jeneral, lenpaksyalite, lobjektivite, se sa li la. La metòd. Se sa la science. Donk mentnan, si m pwofesè, fò m di laverite. Le pwofesè ne peut pas mentir a ses étudiants. Lè w manti, ou ka deranje etidyan an. Donk pa konsekan, non, m gen obligasyon de verite pa rapò a yon òm politik. Malerezman pèp ayisyen, Nèg yo gen pwoblèm ansanm avèk verite, yo refize tande jan de dosye sa yo, e chak moun ki vini ansanm ak yo kisa yo fè, yo asasinen w. Nan menm entèvyou sa pèp ayisyen, Mèt Dorval te pale ansanm avèk politisyen yo pou l di. Li lè li tan pou nou fè apèl ansanm avèk konesans lasyans, paske nou san prensip, tout sa n ap fè se nan dezòd nou chwazi fè yo. Fò nou fè apèl a lakonesans, fò nou fè apèl a lasyans. Nou fè tout bagay dan le dezòd. Nou pa gon ekleraj. On nèg fò gon ekleraj. Men èske ou panse pèp sa a li pare pou ekleraj sa a wap pale a? Li prè. Ou panse sa? Li gon diskous, gon lòt diskou pou nou pale. Li gon lòt fason. Map pale w, menm bagay misyon a laradyo, si nou pwopoze otre choz, lap tande wi. Ou panse sa? Lòt jou map pale avèk wòm politik, li di m kareman, Mèt Dorval se kanivò ak nou fè. M di misye non. Bon, m di misye, tout omwen pwopoze lè 2. Li pa k, nou pa k, misye pa ka pwopoze yon pwojè pou peyi. Nèg la pa ka pwopoze pwojè, li pa gen ide, pa gen anyen, pa gen ide. Mèt Dòval, m ap, m ap ba w 2 egzanp, petèt gen dwa pa sifi. Ou imajine yon peyi ki genyen tout elit sa yo w ap pale a, n ap pale de diferant elit yo, ou konprann, entelektyèl, ekonomik, kiltirèl, ekonomik, sosyal, Pi gwo tribinal, alò petèt sèt yn opinyon ke m bon kòm son analiz nap fè yon deba pi gwo tribinal peyi sa selon emisyon radyo wi l fèt wi mesye se ranmase wi ranmase wap pale don peyi kote 4 milyon moun an laj pou yal vote yon prezidan Di li menm, nou sòm an 2010 hein, li pa nan afè deba, li pa nan afè de pwogram de gouvènman, sa moun panse, sa moun pa panse. Epi se li menm majorite a chwazi pou prezidan peyi sa a. Eske sa ou pa sifi pou montre ke petèt ou kapab ap bay moun sa yo oubyen pèp sa a yon diplòm ke l poko merite? Ok. M panse gen yon ralbòl. Ok. Moun yo vle yon chanjman. Yo twonpe yo. Wi, an 90 yo twonpe yo. An 80, an 2000, an 2006 yo twonpe, yo twonpe toujou. Sa ap chèche. E an 2011? An 2011 yo twonpe toujou. Tèm pale w. Nèg yo di w ke y ap vote vagabon an. Se yon chwa. Ban vagabon an. Tande wi mesye. Lè w, mesye m ap, lè w m ap reflechi konn li nan kabinè m ap pale de, k ap di m Dòval, mèt Dòval. Men pou nèg ap di, pou nèg rive li pral vote vagabon. Li konn se vagabon li ye l ap vote vagabon an. Se yon bagay ki di wi mesye. Men sa k pase, mesye Martelly, konn sa l di mesye? Li di mesye fò n al lekòl, li t ap voye timoun a Kiba. Li di gon, li gen, li pa ka di l rich, men li pa di l gen pwoblèm ekonomik. Men li manke yon sèl bagay, li pa gen diplòm. Bri ap kouri, bon, m pa konn si vre, bri ap kouri ke mesye Martelly al fè dwa pandan l prezidan an, yo di mwen. Donk, sèke gon pwoblèm. Donk, mentnan, sè le savwa ki dwa petèt privilejye. M pa ka ap tande yon diskou politik. Moun yo bez, nou pa t nan nivo sa a. Nou antre nan banalizasyon du savoir, de banalizasyon des institutions. Nou bezwen yon lòt nèg ki gen yon lòt diskou. E si yo ba yon lòt diskou y'ap tande nou. Malerezman, chak moun ki vini ansanm avèk yon diskou diferan konnen yon fen ki trajik. Dessalines, Nou konnen, Prezidan Jovenel Moïse, ki te genyen yon diskou politik diferan pa rapò ansanm avèk tout klas politik la, yo asasinen l andedan lakay li. Mèt Dorval ki te toujou genyen yon pozisyon diferan pa rapò ansanm de sitiyasyon, pwoblèm peyi a ap konnen, pandan l ap rantre lakay li, Yo asasine l. Ebyen frèzesè byeneme, mèt la te fè konnen, zafè pou ti vakabon ap monte nan tèt peyi a kòm prezidan, fòk sa fini. Lè yon nèg di li kandida a la prezidans, li dwe bay vizyon l sou edikasyon, sou anplwa, sou sante, sou ekonomi. Pou n site sa yo sèlman. Mwen m di pa gen deba politik an Ayiti. Ok. Paske deba se kòmsi ke joure entèl, Julio, se sa. Mwen m bezwen nèg la, èske m bezwen nan emisyon Ramase a, nèg ap vin di m ki vizyon l pou edikasyon, ki vizyon l pou lasante, ki vizyon l pou lanpwa, lekonomi. Se bagay sa w mèt, desantralizasyon. Menm si m di w nèg sa pap janm, pèp la pap janm vote nèg sa. L ap tande. Wi, efektivman, nasyon an ap tande w. Se paske nou ankouraje la medyokrite twòp ki fè wè li vin rive nan nivo sa. E malerezman moun ki konnen yo, yo ostil yo fon ti gwoup yo rete yon kote. Evre? Epi nou kite lòt yo, o wi nou pa menm jan ansanm avèk lòt yo. Ki kote ki bò? Se bagay farizyen sèlman wi k regle nan peyi dayiti. M pa konn si w konprann sa m ap di w la. Ou sonje Farizyen ansanm avèk pòv la ki t al lapriyè? Farizyen an di, Mèsi, Senyè, paske w pa fè m menm jan ak lòt yo. Epoutan, lòt ti pòv la vini, l di, Senyè, m konnen m pa bon, men de pyès sèlman m genyen. Men, ofrann li an se yon ofrann de kè, men lòt la vini se elòj l'ap fè, l'ap fè gwo bri. Ebyen se sa k pase wi. Gon seri de moun pèp ayisyen, yon ti kan, yon ti klas, yon ti gwoup, se yo k konn tout bagay, pil doktora men sa nou itil peyi a? On merde! Donk popilasyon an kapab tande. Men fò n sispann ankouraje lamedyokrite. Se sa a nou ba li, ebyen se li menm li konsome. E pèp ayisyen tande m byen, ti klan sa a ou wè a, ti klan sa a ebyen li anba grif oligak kowonpi yo. Imedyatman gon lòt ki soti nan mas la ki gon diskou diferan k ap eseye kole de bout yo Ebyen se moun sa yo kap kout flèch, se yo menm ki boukliye sistèm, se yo menm ki jounalis sistèm, se yo menm ki fè pati de òganizasyon swadizan kap defann moun nan sistèm nan, se yo menm ki nan klas ekonomi, se yo menm ki klas entelektyèl swadizan an. Men depi gon lòt ki soti nan klas mwayèn nan, k ap monte, k ap met, eseye mete prensip, ki gen yon diskou diferan ansanm ak yo, k ap eseye kole de bout yo pèp ayisyen, ebyen w ap sezi wè yo soti anlè, yo desann nan malabou a, pou ke yo vin pran pòz wi yo fon sèl ansanm avè pèp pou yo touye grenn moun k ap batay pou pèp la. Paske yo gen pwoblèm ansanm avèk moun ki wè bagay yo yon lòt fason, yo gen pwoblèm ansanm avèk moun ki entèlijan an. E nou konn sa. Ayisyen gen pwoblèm ansanm avèk moun ki entèlijan. Yo jalou on ne peut plus. E dèfwa sa ki konn tris pèp ayisyen, gon seri de moun ki gen gwo gwo konesans nan peyi a, ki etidye aletranje. Men dèfwa w ap wè l chita sou on tab ansanm avèk on moun ki sòt pase pan epèsi. Pa ta gen pwoblèm pou l chita non, men se nan ki kondisyon w chita bò kote l la. E kont moun yo ap batay ki sou pouvwa a, moun sa a ki gen yon plan, yo pa deside kolabore ansanm avèk moun nan non, yo ap pran pòz yo pi bon pase l, men sa pa anpeche yo al kolabore ansanm avèk youn ki pi sòt, ki pi mal, ki pa gen okenn plan, jis pou kapab detui sa ki la, ki gen yon plan olye yo kolabore ansanm avè l. Èske w konprann sa m ap esplike w la? Ann kontinye tande. E m panse ke genyen yon langaj de verite pou w di. E moun yo bezwen sa. E se ke nèg yo, nèg politik yo pa konstwi, nèg yo pa yo menm. Donk mwen menm m gen yon responsablite dèfwa m pran dè pozisyon, dèfwa depi m pale. Ou tande bal ap fè bri. Dèfwa m ale a kontre kouran de sa k pase a. Paske nou menm nou pa, paske nou menm, mwen menm fò m di w sa, nou voulon e nou sibi sitiyasyon peyi a. Nou sibi l paske l ba yo pa ka mache ou menm, ou menm, menm si w ap viv byen. Men pa sa m vle. Paske ou an danje tou pa rapò a lòt ki, lòt yo pa genyen. Mwen menm, je veux le changement. Menm limaj Mwen m di w on bon diplomasi repose sou bon jesyon entèn di peyi. Pwoblèm Repiblik Dominik lan poze a la, tout Ayisyen ka ale bay la yo. Pou ki sa k pase? Se paske imaj peyi a ekorne wi. Nou pa ka bay imaj, nou pa ka respekte Ayisyen yo. Paske lè n arive nou wè sa nèg ap fè lòt bò a. Donk yo pa respekte nou. Donk nou menm nou gon respon. Se pa menm imaj sèlman. Ofri moun yo. Paske lè yon nonm kite Ayiti pou l al fè chany Sendomeng, sa vle di ou pa t menm ba l opòtinite pou l te chany lakay li. Fini. E sa k fè m di fòk ke. Se pa deba de jou entèl sèlman, fò n al di m ki pwojè l pou peyi a. E gon vizyon, gon pwojè pou moun yo mete pwa la. Antouka, nan jou k ap vini yo la a, eleksyon gen pou fèt kanmenm. Ranje kò w pèp ayisyen. Pa rapò avèk sa k sot pase, asasina prezidan, fason nou sot dezabiye on seri de politisyen, gon seri de nèg karyè yo fini nan politik, monchè m pa kache di w nou pral ranmase manti. Ke Bondye ouvri zye w, ba ou limyè avèk bon jan entelijans pou demaske vòlè yo. Ke lanati ede nou. E pou dyaspora menm, ki sa w di pou yo Mèt Dorval? Men, m estime tou fò nou fò nou entegre moun k ap viv yo nan sitiyasyon peyi a. Wè mwen menm, m pou ide pou ke ta genyen palmantè de dyaspora. Wè, gen dyaspora k vin palmantè. Wè, kontrèman, wè. M ta renmen ke, Lafrans fè li. des français nèg ki palmantè depite des senateurs des français de l'étranger des français d'outre mer yo òganize gen eleksyon fèt pou yo gon bagay konsa fèt konsa menm pou entegre yo paske nèg yo se ayisyen yo ye yo konsidere yo se ayisyen yo ye se ayisyen yo ye men ou pa pè ke sa kapab vin redwi gato a redwi mache a paske ou pral vin gen yon nonb yon nouvo nonb de konpetans sou mache a la nou ka òganize li mwen m panse dan yon premye tan fò nou fè sa. Non men eseye konprann, Mèt Dòval, sa m ap di w la la a, e pa lefèt ke petèt ou gen dwa pa ladan l. Anpil nèg ann Ayiti, ann di pa egzanp nèg la nan yon bank, l ap travay. Epi yon nèg soti Ozetazini, soti an Frans, sot ann Ewòp, epi nèg la parèt la a avèk yon diplòm, li etidye sesi, li etidye sela, Premyèman, y a dyaspora a ki antre avèk yon awogans ke l prèske pa gen respè pou nèg ki te etidye ann Ayiti a. Epi men nèg k ann Ayiti a tou, li wè ke monchè ou s on anpeche de mwen pou m viv. Paske kote w ye a, ou t ap byen touche, ou vin anmègde m la. Èske pa gen aspè sa a lakay nèg la tou? Gen yon pè de la dyaspora paske li panse dyaspora a gen yon konpetans ke l pa genyen, otomatikman dyaspora a kalifye pou djòb la ke li menm. Pa konpètans ki poze pwoblèm. Fè bòn ekòl. Paske kite m pale w, mwen menm vizyon pa m, je suis pour le concours de la gestion publique. Gen gen pòs ki hors concours. Bon, mentnan gen pòs ki on a ki manb de kabinè de minis ou kèk bagay, sa se pòs hors concours. Men l'administration publique dwa fonksyone sou le concours. Donk nou fon concours, se bas pou ak bon bagay pou n anba sa. Donk mentnan fò nou gen école de qualité. Nou di bon Koman pou yon nèg antre wal travay nan leta fò pase yon konkou Ebyen dyaspora pou pase konkou tou Gen de pòs ki pa bagay manm de kabinè konseye sesi se o konkou sa se a la diskresyon de moun ki pou al wal travay pou li a Men pou konkou nap fè konkou nan fonksyon piblik. Yo pa vle tande dosye dyaspora paske yo rekonèt ke dyaspora gen kapasite E pa bliye moun sa yo ki viv nan lòt peyi Yo wè kòman, ebyen, Leta òganize, yo wè kòman sistèm mache, yo wè kòman yo respekte sitwayen yo. Donk, vini l vini l ap vle pou ke se sa ki fèt nan peyi a. Men, gon ekip bann oligak kowonpi, se fatra a ki fè yo plezi, se nan fatra a pou yo fè milyon. E non sèlman sa tou, gon ekip dirijan ki chwazi bay tèt yo kòm ofrand volontè nan fè esklavaj. Èske w konprann pèp ayisyen? Donk se sa k fè m te di nou nan jou pase yo, dyaspora a vo plis ke sa. Dyaspora a vo plis ke lajan, dyaspora a vo plis ke manje, dyaspora a gen konesans pase konesans lan pa gen pri pèp ayisyen. E konesans sa yo, tout resous sa yo nou kite yo ap gaspiye. Nou pran yon ti pise krab Pase nou renmen bagay fasil la depi n jwenn lajan ok. Men mas konesans lan, sa ki te kapab pèmèt 50, 60 ebyen mil, 2 mil moun viv, nou pa enterese ansanm avèk liy sa. Paske se pou l kontinye woye lajan pou n ap gangsterize epi pou yo menm yo pa ka rantre. Ann kontinye tande. Mesye yo pa gen vizyon. Mesye yo plis opozan se plis pou joure. Pa gen vizyon, pa gen pwojè. Gon nèg ki rele m pou antre nan pati politik. M t ap di sa maten an ankò. Antre pati politik. Li rele m pou m t antre nan pati politik. M ale. Lè m rive, misye di m sa renmen anvi nan pati a. Di misye kèlè a la doctrine du parti? Yo pa genyen non. Di misye lè wap fonde pati a sak te fè w kreye pati a? Eske w zave yn paj ki di men doctrine pati a? Bon, vous vous dites de gauche. A kounye a gon rezon anplis la paske gon afè de kòb gouvènman pral bay pou sipòte pati politik. Nèg la ap aliyen yo. Li anòmal nan yon peyi pou yon pati ap kreye konsa. Pou mwen sak fonde pati a se la vizyon, la doctrine du parti. Misye voye pwojè a ban mwen, politik ban mwen, m di se pa pwojè a m bezwen, m bezwen la doctrine. Bon, ou di ke wap defann lè valè nèg goch. Map li yon liv la, Li di w, li pran dè egzanp ki lè w sitye a goch e li montre w menm e menm goch la gon politik ekonomik tou. Nèg goch la li vle se leta entèveni se Keynes e gen kote se se Adam Smith dwat la avèk la men envizib. E dè fwa dè fwa ou wè nèg yo rankontre yo fon bagay yon melanj ant dwat e goch. Donk mentnan lè nèg yo lè m di lè m ap fin liv sa yo. Èske se pa sa n ap viv jodi a la, sèt melanj dwat e goch? Mwen m di mesye yo, bon fò nou gen sa paske bagay yo pa janm fije. Lè m li sa yo, m di, èske nèg sa yo konn li liv sa a? Èske nèg sa a, lè l di l de goch konn sa l vle di? Lè l di du centre sa l vle di? Lè l di l de dwat sa l vle di? Nou pa gen sa. Donk, mentnan, m panse ke nou bezwen, peyi a bezwen yon nèg avèk vizyon ki wè enterè peyi a. Adje! Gen de nèg ki de goch, tout la sent jounen, tire wòch tout kote! Anmreyy les blancs nou pral la Russie men sa pa anpeche nan chak gouvènman yo gen minis humm ala traka pou lave kay tè oh papa. Konbyen nèg nan peyi dayiti pèp ayisyen pandan dènye moman yo la wap jwenn pawòl sa yo nan bouch yo. Ka grav, gon kriz dè valè. Gon kriz dè valè nan tou lè pwennvi. Bon leta menm nou devalorizel. Nou desakralize l. Pou mwen leta majestye, solanèl, lè m ap di sa a Trezil, se nan baz sa pou antre de valè jèn yo. Vouzèt avoka, lè m piti, mwen menm mwen ne e grandi bò lise Petyon, Belè, lè nou rive lan ri Petyon, se la n te gen yon tribinal ki pi pre nou, ala ri Petyon. Seksyon ès la, vwala. M te wè sa. Enben, nèg leve la, gwoup nèg ki lekòl twazyèm, segonn, plim a papye, nou pral pran bèt, nou di, nou pral ekri sa avoka pral di wi. Nou pèdi bagay sa yo. Men jodi a pa gen bagay sa yo. Nou pèdi bagay sa yo. Nèg yo pa menm ka fè yon fraz dèfwa nan tribinal la. Adje wi! Adje mèt la ou te wè lwen wi! Aprè asasina w konpè, gen de nèg ki fè 2 lane nan prizon k te gentan fè 2 lane nan dwa, nan boule kawotchou, kraze bagay moun, fè dezòd, Kraze byen leta. Yo mete y nan prizon. Ebyen soti soti nan prizon an tòj li sou li byen serye lal gradye l savoka. Donk pèp ayisyen ou kapab konprann nan nivo peyi dayiti rive la sèl sa ki ka sove l se ledikasyon. Donk pase pou gen yon bon lame nan peyi a se ledikasyon. Pou w genyen Bon doktè bon lopital se ledikasyon, tout bagay nèt se edikasyon. Pou bwat leta yo fonksyone nòmalman fòk pa gen koze santiman ti zanmi, men se moun ki gen konesans, moun ki kapab pou nou mete ladan yo. Toutotan se bagay patizan n ap jere, ebyen n ap toujou gon peyi nan fatra, nan labou, yo ap toujou imilye nou. Medam, matmwazèl e mesye, divèsyon pi rèd nan dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse. Monchè, gon atik Miami Herald mete deyò, fè konprann ke Jovenel Moïse ki asasine, se poutèt li t ale la Turki, li te deside rantre an kontak ansanm avèk la Russie. Men pèp ayisyen kite m raple w. Avan, yo te fè w konnen wi se te yon dosye dwòg, te gen 54 milyon dola kay prezidan etsetera. Pa gen pwoblèm. Apre sa yo wè l pa kenbe epi kounye a la yo vini ansanm avèk yon dosye Larisi, Latirki patati patata. Men, fò nou konprann Jovenel Moïse tal Latirki pou 2 rezon. Pou koze elektrisite epi tou pèp ayisyen pou l te monte endistri siman an. Èske w raple w, nan Gonayiv, pou de rezon sa yo. Sa k fè konprann ke Jovenel Moïse te deside rankontre ansanm avèk Larisi patati patata, men gen plis pase 20 peyi nan Karayib la ki gen relasyon ansanm avèk Larisi. Èske yo touye prezidan yo? Eske yo touye premye minis yo kòm etan done gen anpil peyi se premye minis ki nan tèt yo? Non, m pa kache di nou kou sa a p ap pase. Pandan tout deklarasyon sa yo pèp ayisyen, men yo bliye si jij Garry Orélien te mete tout dosye Ariel deyò montre nan ki nivo li enplike nan touye prezidan an. An nou tande ansanm. Ariel endekse pa reskape a. Ariel genyen nan otè, inisyatè asasina a ki se zanmi l e ki planifye avè l le jour de l'assassinat. Ariel nan kominikasyon sere avèk. Lagèl sivil ki sou lòt inisyatè, konplis, otè, li denonse pa kopen li, pa moun ki te ba li l la, bay moun li te bay enfòmasyon yo, pa moun ki te ba l kòb menm. Mesye James Solage. Gen bezwen nèg ki pou ki pral nan yon dèwòl li non. Lap pale tout bagay. El pale tout bagay vre. Donk pou lè zèman map arete la se li ki fè map arete. Paske tout nèg te gen kòb nan men yo pou yo pa fè yon bal. E de fèt pa gen nèg ki fè yon bal. Men dim non pou ki sa nèg sa pat arete yo menm. Kouwè bon sa son minimum de la polis minimum de la polis vwa premye inite delit e dot ed de konba misye gen jpn pou la prezidans tap gen tout jpn ki mouri nèt si pat gen yon òdonans ki bay pou ke tout moun te fui responsabilite sa jovenel nan lakou l pa konn kiyès ki avèl nan lakou a. Nou fè jus jisko kou men gen lòt. Malgre tout revelasyon sa yo pèp ayisyen sa pa anpeche Ariel Henry toujou premye minis peyi dayiti lap dirije se kòm si rien n'était e popilasyon an rete lap gadel donk Ayiti se la République des audacieux. Medam, matmwazèl e mesye, byenvini nan Ensolit nou pou jounen jodi a. Men mezanmi! Hein poukisa nap bay fi a problème pou moudal li gen gwo dada oh oh pa la moun yo. Bebe map viv Orlando map viv Orlando men map viv yon sitiyasyon nan travay ayisyèn yo pa vlem viv nan travay paskem pi bèl pase yo m gen gwo bouda yo menm yo pa ginyin. Mezanmi mezanmi non. Ebyen, sa yo te vle w fè kay Doktè Patrick pou t'ale? Men se kwa listwa? Sak fè ou pa vle wè yo pa vle w viv pou mouda menm? M gon pwoblèm chak travay m ale, mwen pa ka rete nan travay la, yo atake m tout fason, jiskaske yo al dèyè yo chèche yon bagay banal, yon bagay banal kon ti kokorat te fè, pou yo ka fè ke m pa kab rete nan travay, m pa ka viv nan travay. Sitiyasyon sa depase m, mwen kite peyi m pou m manje, pou m viv, m gen 2 pitit, bounda m pa ka itil mwen anyen paske mwen m pa konn fè bouzen, m pa konn al fè twotwa, se travay mwen konn travay, ayisyèn pa vle m viv nan travay, tout moun anvi gen gwo bouda. He! Men epa ou k anpeche yo gen gwo bounda men se kwa listwa ma cherie? Depi moun yo wè boundam yo anraje, map viv yon sitiyasyon m santi m pa kapab ankò, paske mwen m kite peyi m pou m manje mwen menm. Bay madanm nan lapè l, epa li k fè nou pa gen bounda Eeyy ala traka pou lave kay te, mezanmi ayisyen bay pwoblèm tout kote wi, fo pa insi hein, fo pa insi Mes chers compatriotes, Haïti Sécurité, Lapolis arete yon gwo poto mitan nan baz 5 segond. Medam matmwazèl e mesye, lapolis menm arive sezi yon machin. Misye rele Frantz Casimir jan wap gade l la, lapolis mare l e plak machin nan se AA 79. 88 30 e selon lapolis tip sa enplike nan divès ka kidnapin nan zòn Sentonore, Rue Monseigneur Guilloux ansanm avèk bò lopital jeneral. Frantz Casimir gen yon ti non vòlè ki rele Ti Dou ki se manb enfliyan baz 5 segond, misye gen misyon nan baz la, mache likide machandiz gang yo fin vòlè. Lapolis jwenn divès twou bal nan machin nan, pou kounye a Casimir nan poto annatandan yo fè swit legal yo. Medam, matmwazèl, e mesye lapolis anonse l arete Luckson Augustin ki genyen 29 lane. Li te. gen yon zam ilegal nan men l nan zòn Babiòl nan komin Okap. Misye ki te fin brake yon kanbis, li te sou yon moto ansanm avèk Paul Junior ki genyen 48 lane. Ebyen, popilasyon an arive depoze lapat sou youn yo plat kawotchou l, Luckson li menm ki pete kouri lapolis ta pral kwaze ansanm avè l pou kounye a li nan poto. E m ap raple w, Lapolis nasyonal renouvle avi de rechèch dèyè chèf de gang baz 5 segond lan ki se Izo. Menm jan tou, frè e sè byeneme n ap raple nou nan dat ki te 14 septanbre 2021, èks komisè gouvèneman Claude Bedford te mete entèdiksyon depa dèyè premye minis Ariel Henry pou enplikasyon l nan dosye asasina prezidan Jovenel Moïse e jiskaprezan Li pa janm reponn kesyon lajistis. Nan komin Lenbe, lapolis arete chèf de gang Seyid. Li te jwenn yon pistolè nan men l, e medam matmwazèl e mesye pistolè sa ki se kalib 9 milimèt, yo jwenn 9 telefòn, yon tablèt ansanm avèk 2 mil goud. Lapolis sezi yo e m ap raple w, genyen Charles Jouniel ki se manm baz la ebyen lapolis te arete nan lane 2019 nan vòlè nan nwit. Lapolis pran tip sa ansanm avèk 3 lòt e medam matmwazèl e mesye kite m prezante ou yo gade youn en nenl gade nenl byen tankou moun lam sot tonbe sou nenl epi nenl kraze. E gade dam sa, tande mezanmi, dam sa nan tan pase yo, tradisyon yo fin ale wi pèp ayisyen. Nan tan pase yo, on moun konsa, on dam konsa, se lave l lave pou moun, se pitimi l konn mache pile pou moun. Men jounen jodi a, tout lage nan gang. E la w ap gade piti sa, Nan jou pase yo kwaze avèk yon tit konsa an pwovens, se pye palmis lap monte. Monte pye palmis epi sa w tande a koupe grap palmis pou moun. Pou yo peye w. E katriyèm endividi sa pèp ayisyen, gade figi l byen tankou moun kap koud soulye. An pwovens pou di goud 15 goud. Men tradisyon yo fin ale peyi a fini tout ti jèn lage nan gang. Ou konn wè lè wap koud soulye pye gwi a chapel ka pran w bò je, men gade misye byen. Donk jounen jodi a lapolis pa sispann depoze lapat sou yo nan dosye gang pèp ayisyen. Byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo k ap rete. Medam, matmwazèl e mesye m poko janm wè nasyon ipokrit pase nou. Kòman w te ka konprann konpatriyòt yo k ap rele anmwey ensekirite nou pa kap y ap fè mach kont kidnapin men kont youtube chèf de gang izo genyen 116 mil abòne pa vre 116 mil moun sa yo silvouplè kote yo ap viv 116 mil moun sa yo pèp ayisyen lè w tande chèf la soti yon videyo pa gen kòmantè negatif non. Bravo bout atis Ala traka pou lave kay tè Donk nou t abòne ansanm avè l pou videyo ki trè plezan Hein nou t ap chache plezi nèspa Humm nou t ap gade chèf nou nou t ap etidye l Ayisyen gon pwoblèm ansanm avèk moun ki respekte l. Ayisyen gon pwoblèm ansanm avèk moun ki pap fè vyolans sou li men yo renmen moun kap touye yo, moun kap gade non maltrete yo, yo gon lanmou, gon jan yo respekte moun sa son bagay ekstraòdinè. M di w pa gen kòmantè negatif ditou, pa gen kòmantè, se bout atis, kenbe la du feu. Ala traka pou lave kay tè. pandan nap ankouraje, lap touye, lap kidnape, epi san tande nap tann lentènasyonal pou vin mete sekirite. Ala traka pou lave kay tè papa nan peyi sa. Frèm ak sèm kap koutem, byenvini nan Ayiti peyi spesyal men Jérôme qu'est-ce qui se passe? Jérôme fò pa konsa. Fò pa konsa. Frèz e sè gade imaj sa. Vwazen Jérôme ki renmen ti fanm nan, li fè tatou non ti fanm sou li. 2 semèn aprè, fanm kite l. Ebyen misye chèche yon fè l kole nan plas la, l leve tatou a. Kounya la a, m ap poze tèt mwen kesyon, èske se fanm nan k kite l ki fè l mal oubyen èske se boule a k ap fè l mal? Silvouplè bon m yon ti limyè paske m confuse nan lanmou an franchman. Antouka, jan m toujou renmen di l, Ayiti diktature la pèl dè zanti, Ayiti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete, ki vivra vèra, ki moura kakara. N ap fè plas a Vwadlamerik pou rès enfòmasyon nasyonal ak entènasyonal yo. Randevou kase nan yon ti tan ki pa two long. Medam, Mesye, bonswa yon lòt fwa ankò. Mèsi dèske w chwazi voa Kreyòl pou w enfòme. Se premye sòti nou pou semèn nan. Se yon plezi yon lòt fwa ankò pou nou ansanm. Gwo afwontman nan peyi Soudan an, enben Nasyonzini ak Etazini mande pou fòs zame soudanèz yo sispann goumen touswit. Sandra Lemaire gen detay sou sa k ap pase nan peyi afriken sa a. Moun peyi Soudan rete lakay yo pou twazyèm jounen youn apre lòt jodi lendi a nan moman lame a ap goumen avèk yon fòs rival pwisan nan lari kapital la ak plizyè lòt vil pou pran kontwòl peyi a. Gen 97 sivil ki pèdi lavi yo. Sekretè Jeneral Nasyonzini Antonio Guterres lanse apèl pou yon sese l fe. I strongly condemn the outbreak of fighting that is taking place in Sudan. Li di mwen kondane ak tout fòs mwen batay kap dewoule Soudan e mwen lanse apèl bay lidè fòs zame soudanèz yo ak fòs sipò rapid yo pou yo sispann goumen touswit, retabli kalm and return to the path of transition. Atak ayeryen ak kout zam te entansifye Lendi nan kèk rejyon Khartoum, kapital la, ak nan vil Omdurman, ki sitye tou pre a. Moun te ka tande kout zam ap chante ozalantou katye jeneral lame a epi lafimen t ap soti nan zòn nan. Ahmed, yon enjenyè k ap travay Khartoum, dekri eksperyans la. Li di, Mwen t ap dòmi, epi sanzatann mwen tande yon gwo bwi tankou bal, obi, mwen pa konn sa l te ye. Mwen pa t ka kite kay mwen, gen gwo danje deyò a. Lame a tout kote, e mwen pa menm konnen poukisa. Omwen sis lopital nan kapital la te oblije fèmen pòt yo akoz batay yo. Nan peyi Japon, kote l ap asiste rankont o somè G-7 la, Sekretè Deta Etazini Antony Blinken di jounalis yo y ap veye sitiyasyon an. Li di n ap veye sitiyasyon an nan Soudan de pre. Nou pran kontak ak patnè nou yo nan mond arab la ak Afrik ak nan òganizasyon entènasyonal yo. Nou gen gwo kè sote pou batay k ap dewoule yo avèk zak vyolans yo. Nou tout dakò fòk Jeneral Burhan avèk Hemedti pwoteje sivil yo ansanm avèk etranje k ap viv nan peyi a, pami yo anplwaye nou yo nan Soudan. Epi nou tout kwè gen yon bezwen urjan pou yon sese l fe, yon retou sou tab negosyasyon an, epi pou reprann diskisyon ki te ba nou anpil espwa ke Soudan tap genyen yon gouvènman demokratik sivil yo dirije yon lòt fwa ankò. Moun Soudan vle pou lame a tounen nan kazèn li. Yo vle demokrasi. Yo vle yon gouvènman sivil. Blinken te kanpe bò kote Sekretè Afè Etranjè britanik la, James Cleverly. Goumen ant 2 fòs zame yo se yon lit feròs pou pran kontwòl pouvwa a ant chèf fòs zame peyi a avèk lidè yon fòs paramilitè. Sandra Lemaire pou voa Kreyòl, Washington. Merci Sandra, toujou nan entènasyonal la, gwoup G7 la reyini nan peyi Japon nan yon moman trè difisil nan istwa mond lan kote enben gen anpil konfli ame k notamman an Ikrèn, M. Serge François Michel gen detay. Minis zafè etranjè gwoup G-7 la yo reyini nan peyi Japon pou diskite sou kriz ki pi difisil pou kontwole yo nan mond la. Sou pwogram reyinyon an gen lagè Ikrèn nan, agresyon Lachin kont Taywann ak tansyon sou Preskil Kore a. Kominote entènasyonal la rive kounye a nan yon kalfou istorik, konsa nou pwal rejte ak tout fòs nenpòt efò yon peyi ap fè pou kont li pou l chanje lòd ki deja tabli oubyen agresyon Larisi kont Ikrèn nan ansanm ak menas pou l sèvi ak zam nikleyè. Konsa, nou pral demontre mond la detèminasyon solid Gwoup 7 la pou li kenbe lòd entènasyonal la ki baze sou rèy lalwa. Menm anvan chita koze yo te tanmen nan vil vakans Karuizawa ki fè cho anpil kounye a, lòt aktivite te menase pou detounen atansyon ki ta dwe santre sou diplomasi. Kesyon sou fuit ransèyman nan Etazini an lage dout sou kèk alyans ki enpòtan anpil pou li. Te gen kè sote sou sekirite apre yon moun te voye yon eksplozif sou Premye Minis Japonè a Samdi. Gwoup G-7 la gen ladan Kanada, Lafrans, Almay, Itali, Japon, Etazini ak Wayòm Ini. Inyon Ewòp la se yon manm ofisyèl tou, men li pa gen dwa dirije ni òganize somè lakay li. Serge François Michel, voa Kreyòl. Efektivman, gwoup G-7 la panche sou fuit dokiman yo Ozetazini pandan 3 jou, kote y ap pale de sekirite, y ap pale de diplomasi. Pandansetan, prezime otè a nan kesyon fuit dokiman an ap gen pou l parèt devan yon tribinal yon lòt fwa ankò, yon kesyon ki retni atansyon kolaboratè nou Jean Robert Philippe. Jack Teixeira, manm Gad Nasyonal Massachusetts la ki anba akizasyon kòmkwa li ta mete nan lari dokiman sekrè Etazini, gen pou l retounen nan tribinal pou l fè fas avèk 2 chèf dakizasyon pou pi piti. Senatè Repibliken Lindsey Graham, ki t ap patisipe nan pwogram chèn televizyon ABC This Week deklare dwe gen bon jan ankèt ki fèt sou aksyon sispèk la. Gen manm militè k ap sèvi nan Jòji ak lòt kote k ap viv jounen jodi a avèk mwens sekirite akoz zak manm lame de lè sa a poze. Pa gen okenn jistifikasyon pou yon manm Kongrè a sigjere li dakò pou dokiman sekrè yo pran lari akoz ou dakò avèk koz l ap defann nan. Li teribleman iresponsab e li lage Etazini nan yon danje grav. Etazini kòmanse pale avèk alye li yo apre dokiman sekrè yo pran lari. Sekretè Deta ameriken Antony Blinken te abòde dosye a samdi pase pandan yon vizit tou kout li sot fè nan Vyetnam. Nou fè remake klè angajman nou pran pou nou sekirize ransèyman sekrè, angajman sekirite patnè nou yo avèk alye nou yo. Sa m tande jiskaprezan, Se yon apresyasyon pou etap nou franchi e ke li pa afekte kowoperasyon nou. Chèf diplomasi ameriken an twouve l o Japon kote l ap patisipe nan yon rankont minis afè etranjè 7 peyi pi rich sou planèt la. Kèk obsèvatè eksprime enkyetid yo pou fuit dokiman sekrè yo pa afekte chita pale a. Chèf diplomasi yo ap diskite sijè cho tankou gè a an Ikrèn avèk tansyon ant Lachin ak Taiwan. Analis Park Kwon Gon, pwofesè Iowa Romana University, ap kòmante sou enpòtans rankont lan. Mwen kwè fwa sa a, gwoup G7 la kapab aji kòm yon tès si wi ou non li kapab ale pi lwen yon fowòm ekonomik pou l tounen yon nouvo kò konsiltatif pou sekirite. Rankont minis afè etranjè G7 yo ap dewoule avan somè lidè G7 yo k ap fèt nan Hiroshima o Japon mwa pwochen an. Jean-Robert Philippe, voa Creole, Maryland. Mèsi Jean Robert Philippe, n ap rete toujou nan aktyalite entènasyonal la. Kèk lòt pwen nan aktyalite entènasyonal la, Minis afè etranjè Ris la Sergei Lavrov twouve l nan peyi Brezil pou yon rankont ak prezidan brezilyen Luiz Ignacio da Silva alyas Lula, Li fèk sot fè yon vizit ofisyèl nan peyi Lachin. Vizit chèf diplomasi Ris la nan peyi Brezil enskri nan kad politik pou ranfòse relasyon Larisi ak peyi nan Amerik Latin yo, sitou avèk alye tankou Venezuela, Kiba, Nikaragwa. Vizit sa tou ap dewoule kèlke jou sèlman apre yon emisè brezilyen e konseye politik Prezidan Lula, an palan de Celso Amorin, te al Moskou pou diskite sou yon solisyon nan gè a nan peyi Ikrèn. Prezidan Lula nan vizit li nan peyi Lachin te di Brezil tounen sou sèn entènasyonal la apre 4 move ane ak prezidan ekstrèm dwat Jair Bolsonaro kòm prezidan Brezil. Nan peyi Larisi, lajistis kondane opozan politik Vladimir Kara-Mursa pou l pase 25 kan nan prizon pou trayizon ak lòt akizasyon ankò lajistis retni kont li, akizasyon ke li rejte. Se pi gwo sanksyon lajistis pran kont yon moun nan peyi Larisi depi Moskou te voye plizyè dizèn milye sòlda ann Ikrèn ane pase, Kara Mursa, 41 an, papa 3 pitit, denonse envazyon Ris la ann Ikrèn, menm jan li toujou kritike metòd Prezidan Vladimir Putin yo e li mande peyi oksidantal yo pran sanksyon kont Larisi. Pandansetan, minis agrikilti peyi Ongri, Sandor Farkas, deklare nou dakò pou nou pwoteje agrikiltè ongwa yo a tou pri. Deklarasyon sa vini apre anons Lapolòy ak Lahongri ki entèdi enpòtasyon sereyal ak lòt danre alimantè k ap soti ann Ikrèn, sa ki pwovoke anpil reyaksyon sou kontinan ewopeyen an. Ou toujou sou voa Kreyòl, w ap swiv yon pwogram an lang kreyòl ayisyen. E nou se voa Kreyol. Nou pral antre nan aktyalite a konsènan peyi Dayiti. Gen prezidan dominiken an Luis Abinader ki soti yon kominike sou fòm de sanksyon kont plizyè pèsonalite, yon trantèn anviwon. Enben korespondan nan Pòtoprens Masiado Vilme enben te pale avèk ansyen nap pale de li te pale avèk plizyè Moun ki tonbe anba sanksyon yo, yonn ladan li se pdg Gazette Haïti an palan de Assad Volcy. Si m byen kalkile, m gen 16 zan epi m pa janm fè zòn sa. Pdg Gazette Haïti a, Assad Volcy ki fè konnen li gen anviwon 16 lane depi li pa vwayaje nan Repiblik Dominikèn, pa konnen kijan li reprezante yon menas pou sekirite nasyonal peyi vwazen an. Depi pratikman 4 an, je fè ke du journalisme. M gon media tout moun konnen li sindiario yo tout media dominiken yo ap relaye chak fwa kounya m di tèt bon m gade m wè nan kisa m ta kapab menase enterè dominiken paske je n'ai pas d'arme m pa nan anyen m pa nan dwòg m pa nan kidnapin m pa nan anyen k pa sa an oken ka m pa ta ka on menas pou la repiblik dominikèn Patwon medya a di li rekonèt li konn kritike gouvènman dominiken an ki ap depòte nan fason ilegal konpatriyòt ayisyen yo. Wi, m sonje ke m konn denonse jan de manyè masiv e imilyan ke Luis Abinader konn ap pimpe ayisyen tounen. Mwen sonje tou m konn bay lapawòl a yon nèg tankou Claude ki konn ap denonse le racisme dominicain. E kòm Gazette se yon jounal yo swiv anpil, notamman jounal dominiken yo, m pa konnen, èske se sa a ki ta yon menas la? Se t ap trè grav si se ta sa. Se t ap trè grav, se t ap menm yon menas kont libète lapawòl. Paske kòm jounalis, depi m pa gen yon zam nan men m, mwen gen dwa pale. Ansyen militan politik la, ki di sanksyon sila pa fè l ni cho ni frèt, fè konnen l ap rete tann dosye gouvènman dominiken an k ap vini ak bon jan prèv de sa yo repwoche l la. Paske a dat, m pa sou lis ni anbasadè ameriken, ni anbasad amerikèn, ni gouvènman ameriken, ni gouvènman kanadyen. Nou te mande gouvènman an, plizyè fwa nan mikwo nou la, fòk yo mande dosye yo, pou nou wè de kisa yo repwoche entèl. Mwen m ta byen renmen wè ke lis Abinader li di ok, men kisa yo repwoche Assad, men kòman misye menase lèzenterè dominiken. E se lè sa sèlman m ka al devan yon tribinal pou m al montre ke sa yo di a se pa sa. Toutfwa, kèk nan pèsonalite ki tonbe anba sanksyon gouvènman dominiken an nou te kontakte pa t dakò pale nan mikwo ak devan kamera n, di y ap rete tann prezidan dominiken an di nan ki fason yo reprezante yon menas pou peyi a. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou voa Kreyòl. Mèsi Massado Vilmé, fò n di ke genyen Pierre Esperance ki se direktè egzekitif rnddh ki di se non se pa non l sa, genyen Youri Latortue ansyen senatè Youri Latortue ki li menm di ke enben se lòt bagay kap regle paske li menm li nan kesyon ze epi gen Antonio Cher Ami alyas Don Kato li menm tou ki rejte desizyon ke Luis Abinader a diferan sektè nan vi nasyonal la nan lide pou kapab jwenn yon ventèn non de diferan pèsonalite ki dwe fè pati nouvo Konsèy Elektoral Pwovizwa ki ap gen pou chaj òganize eleksyon anndan peyi an. Malgre fenomèn ensekirite an, chèf gouvènman an rete fèm sou òganizasyon eleksyon an pandan l revele yo ap travay tou sou kesyon sekirite an. Wi, nou anklanche pou nou gen yon eleksyon. E ke pou gen eleksyon, fò n gen yon meyè sekirite. Nou anklanche sou tou 2 volè sa yo. Gouvènman an presize, sou baz akò 21 desanm 2022 an, pwosedi dezinyasyon pèsonalite ki yo menm ta dwe entegre nouvo Konsèy Elektoral Pwovizwa a modifye. Pou kouwè l ye la, Gouvènman an ap soumèt a Konsèy Tranzisyon an 20 non pèsonalite estrikti reprezantatif sosyete an ak dyaspora ap dezinye e pami yo HCT ap chwazi 9 manm ki pral nan konsèy lan. Palan de Haut Conseil lan, Premye Minis Ariel Henry anonse gouvènman an nan tèt kole ak HCT pral òganize avan lontan yon wonmble avèk diferan kouch nan sosyete a nan lide pou pale eleksyon, sekirite, pase men nan konstitisyon an elatriye. Gouvènman an avèk HCT ap travay pou nou fè yon gwo chita tande ak tout moun ki vle. Sitwayen ki siyen akò 21 desanm lan ak sa ki pa siyen yo. Konsa, n ap gen pou pale sekirite. politik, pase men nan konstitisyon an e ale rapido presto nan eleksyon jeneral. Nan korespondans gouvènman an adrese ak sektè yo, kritè pou yon moun vin fè pati Konsèy Elektoral Pwovizwa a toujou kenbe. Moun sa dwe Ayisyen, li dwe rezide nan peyi an, jwi yon bon repitasyon e l pa t janm kondane a yon pèn afliktif ou enfamant, gen yon nivo inivèsitè, Jistifye yon dizèn ane eksperyans pwofesyonèl, gen fòmasyon jiridik ou administrativ, gen tou yon bon konesans nan kesyon elektoral. Sepandan, pou divès sektè nan vi nasyonal la, eleksyon an pa ta dwe priyorite nan moman an. Mwen se Yves Manuel depi Pòtoprens pou voa Kreyòl. Aktyalite ap mennen nou nan Kap Ayisyen, dezyèm vil peyi a, kote yon avoka e pwofesè, Pierre Jacques Philomé Amboise, mouri anba bal. Detay ak jounalis Gérard Maxineau. Yon avoka nan bawo Kap Ayisyen an, Mèt Pierre Jacques Philomé Amboise, mouri anba bal jedi 13 avril 2023 a, aprè ke bandi yo pat rive idantifye te tire l nan antre ès vil Okap. Temwanyaj yo rapòte ke otè atak sila, ki tap sikile sou moto, te kouri apre yo te fin komèt zak malfezans sa. Batonye lòd avoka yo nan Okap, Mèt Renel Telcide, eksprime endinyasyon l ak kòlè l Se yon malè tout malè nèt. Li mande klèman pou ke lajistis fè travay li. Kèlkeswa moun lan, de sa koulè ou de son orijin, li pa sanse epanye puiske li trè to sa k ap pase nan Pòtoprens Ayisyen kote ki pa te genyen jan d'aktivite sa yo te fèt avèl. Mwen panse ke sa a fè nou lapenn, sa fè nou vrèman mal kòm moun ki konstate prezans nou la a avèk tout konseye yo e de notre confrère ki loje par terre. Men Pierre Jacques Philomé Ambroise pa t sèlman yon avoka, men se te yon ansenyan nan nivo segondè ak yon abit nan foutbòl. Sèvis Depatmantal Polis Jidisyè nan Nò, SDPJ, ak lòt inite lapolis te prezan kote zak sa te komèt pou kòmanse ankèt sou krim sila. Gérard Maxineau Cap-Haïtien pou Lavwadlamerik. N ap retounen nan kapital ayisyèn nan Pòtoprens ak ouvèti trèzyèm edisyon somè finans entènasyonal la jodi lendi 17 avril 2023 a avèk korespondan nou nan Pòtoprens Renan Toussaint. Gwoup kwasans ak sipò Bank santral lanse lendi 17 avril 2023 a trèzyèm edisyon somè finans entènasyonal 2023, yon somè k ap dewoule pandan twa jou Lendi 17, madi 18 ak mèkredi 19. Tèm yo kenbe ane sa a se Finansman Devlòpman Ekonomi ak Ekoloji. Prezidan Gwoup Kwasans lan, ekonomis Kesner Farel, ki di depi lane 2017 pa janm gen kwasans ekonomik nan peyi an, ap di ki objektif yo fikse ane sa a. Ekonomi an fon kwat, fon tounen lan kwasans lan, men fon gade ke chak fwa gon kwasans de 1 pou san, li pral pou gon rechofman planèt la. Kwasans ekonomik lan fondamantal, dayè peyi Dayiti li pa fè kwasans depi 4 dènye ane yo, nou pral lan 5 èm ane li pa fè kwasans, sa sa vle di nou pa kreye richès, e lè ou pa kreye richès gen plis chomaj, Moun pa gen kòb lan men yo, pouvwa dacha ekstrèmman difisil. Dayè, sa yo pa menm bezwen ekonomi, se yo viv li. Moun ki nan pi ba nivo yo pa otèv ap soufri konsiderableman. Men nou te vle Ayisyen konprann ke pandan n ap reflechi sou ekonomi an, gon gwo malè pandik sou tèt nou nan monn nan, se sa rele chanjman klimatik la. Kester Pharel fè alizyon ak plis pase 15 milya goud sibvansyon nan sektè enèjetik lan. Li di Leta ka pran desizyon apwopriye pou korije sitiyasyon an atravè kreyasyon 2 lekòl teknik k ap travay nan domèn sa a. Fò lekòl teknik yo pa ta senpleman konsantre nan Pòtoprens men sou lansanm tèritwa nasyonal la paske n ap gade fenomèn ensekirite a. Gon pakèt bann jèn gason ak jèn fi ki la pòdyab yo pa bay regle anyen pou nou, donk lè yo rete nan tip de aktivite sa yo ou pa konn sa k ka pase nan tèt yo. Li kapab bon tout pouvwa ensekirite a tou fò w bay opòtinite nan sans sa a tou. E sa k fè fò n ta fè dè zekòl soti vè leksteryè. E lè n ap pale de enèji renouvlab la, edh nou wè, m te ba yon grafik maten an, lè n ap gade sibvansyon ke n ap fè jodi a la a nan enèji e konbyen kòb ke w ap mete nan edikasyon, lan sante e lan pnh. Twa sektè vito, men n tèlman sibvansyone enèji nan peyi Dayiti, edh nan eta l ye la a, e sibvansyon nan ponp lan tou, ou a pli de 15 milya de goud. Fò kwasans ekonomik lan enkliziv e fò l dirab. M ta renmen fè yon kwasans de 10 pou san. Ou kreye yon pakèt dyòb, men si dyòb yo mal peye, se tèt chaje dlo ye. Olye n konsantre n nan sa n ta kapab rele de soutretans, koud mayo, koud, pantalon, jodi a ou kapab antre nan soutretans pou fè batri, mete enèji solè, w ap vann bay gwo mache sa yo tou. Pandan 3 jou sa yo, otorite ayisyèn yo atravè somè sa ap reflechi sou fiskalite ak monetè, ki sipò yo dwe pote an tèm finans ak ki politik enèjetik y ap mete kanpe sou teritwa nasyonal lan, sitou nan kesyon gaz, kesyon petwòl lan, Renan Toussaint pou voa Kreyol, Potoprens. Mèsi Renan Toussaint, nap retounen nan aktyalite a nan pey nan isit Ozetazini kote otorite amerikèn yo kontinye ap mennen lit pou entèdi aplikasyon TikTok Ozetazini, nou prale nan eta Montana avèk Jeanty Augustin Junior. Lejislatè Montana yo vote vandredi 14 avril 2023 a yon pwojè lwa pou entèdi aplikasyon popilè kout TikTok la opere nan eta a. Pwojè lwa sa a, ke yo rekonèt kòm SB 419, ta entèdi magazen aplikasyon mobil yo ofri TikTok kòm aplikasyon pou itilizatè yo telechaje nan Montana. Nan Montana House la, 54 vòt an favè entèdiksyon an e 43 vòt kont li. Pwojè lwa a ale kounya bay gouvènè Montana a Greg Gianforte pou l siyen. Yon pòtpawòl pou biwo gouvènè Montana a te di, Gouvènè a pral ak anpil atansyon konsidere pwojè lwa sa a menm jan ak nenpòt pwojè lwa lejislati a voye nan biwo li. TikTok, Apple ak Google ki opere magazen aplikasyon mobil yo ka gen gwo amand kont yo si yo vyole entèdiksyon an si pwojè lwa sa a ta vin yon lwa, menm lè li pa klè ki jan eta a pral fè respekte entèdiksyon sa a. TikTok te di nan yon deklarasyon, Nou pral kontinye goumen pou itilizatè TikTok ak kreyatè yo nan Montana, ki gen mwayen pou viv ak dwa premye amandman yo, menase pa gwo ranpa gouvènman sa a. TikTok ki posede pa yon konpayi teknoloji chinwa ByteDance ap fè fas a apèl k ap grandi nan men kèk lejislatè ameriken yo pou entèdi aplikasyon an nan tout peyi a akoz enkyetid sou potansyèl enfliyans gouvènman chinwa a sou platfòm sa a. Mwa pase ya, yon komite Kongrè ya te tande chèf egzekitif TikTok la, Shou Zi Chew, sou gouvènman chinwa a ki ta ka jwenn aksè nan done itilizatè yo oswa enfliyansè yo, sa a Ameriken yo wè sou aplikasyon an. TikTok te demanti ke li pat janm pataje done ak gouvènman chinwa a e li te di konpayi a pa tap janm fè sa si yo te mande l. Konpayi an ap travay sou yon inisyativ ki rele Project Texas, ki kreye yon antite otonòm pou estoke done itilizatè ameriken yo nan peyi Etazini sou sèvè konpayi teknoloji ameriken Oracle. Si pwojè lwa sa pase, Montana ap vin premye eta ameriken ki te pase yon lwa pou entèdi TikTok. Jeanty Augustin Junior, Washington pou voa Kreyòl. Epi Ayiti ap pare pou l al patisipe nan Mondyal Foutbòl Feminen an ann Ostrali e nan Nouvèl Zeland, Lutherson Léon depi Pòtoprens. Nan kad yon seremoni ki òganize jounen samdi 15 avril 2023 nan Servotel, responsab komite nòmalizasyon Federasyon Ayisyèn Foutbòl, te akeyi twofe ofisyèl Mondyal Feminen 2023 k ap fèt nan peyi Ostrali ak Nouvèl Zelann apati mwa jiyè k ap vini la. Pou Madam Monique André, ki se responsab komite nòmalizasyon Federasyon Ayisyèn Foutbòl la, jwenn biyè kalifikasyon pou Mondyal lan se pa t yon bagay ki te fasil pou medam yo. Li presize yon lòt bò, pou sa te rive posib, Se tout yon ekip ki te mobilize dèyè seleksyon nasyonal la. Travay la pa t fasil, li te trè difisil. Se te yon long parkou pou ke medam yo fè tout eliminatwa yo pou y arive kalifye. Yo pa kalifye dirèk, y al nan pleyòf lan e nan pleyòf la yo obteni tikè patisipasyon yo nan koup di mond Nouvèl Zeland, Ostrali 2023. Sa pa ka yon akonplisman pèsonèl paske Se mwen k la, paske pou medam yo arive sou teren an pou yo livre sa y ap livre a, y a kanmenm yon ban dèyè, yon ekip k ap travay. Paske gen tout preparasyon pou fèt anvan yo. Donk se yon ekip, se pa mwen menm, se tout yon ekip ki fè ke sa reyalize. Bò kote pa l, Team Manager seleksyon nasyonal yo, Ale nan menm sans avèk Madam Monique André. Peterson Desormeau ki revele konpleksite ki gen nan tach Team Manager a, fè konnen toutfwa l ap viv moman sa ak anpil fyète paske li gen chans kontribye nan gwo akonplisman sa. Mwen santi m fyè kòm jèn gason ki pral viv eksperyans lan e nou espere ke tout bagay pral pase byen. Li ap gen de sakrifis medam yo e komite a, tout staff la. Mwen panse nou gen randevou a. Pasteur nou pral nou pral eseye fè sa n dwe fè. Se sou travay ki vrèman difisil ou pa gen ou pa gen ou pa gon planin egzat sa vle di orè w varye ou pa disponib pou tèt ou piske tout ti detay ka kraze yon match foutbòl si administratif administrasyon an pa bon teknik lan p ap bay rezilta de se fèt nou toujou mete men an travay pou ke kotch la ka jwenn tout sa l gen bezwen epi medam yo nan bon kondisyon pou n bay rezilta kont fowè n bay la. Sarah Gandouin ki se youn nan responsab fifa ki te prezan nan kad aktivite sila, pa kache kontantman li pou akèy li di li resevwa nan peyi an ak fyète li gen chans li sou vizaj medam nou yo. Sarah Gandouin swete pèp ayisyen an kanpe nan do medam yo yon fason pou y al batay pou yo pote twofe a nan peyi a. Se fantastik d'être ici parce qu'on voit l'enthousiasme de tout le monde, on n'est pas ici très longtemps malheureusement mais l'accueil chaleureux qu'on a eu c'était fantastique. One love. M ranmase pakèt mwen Koz abitan pa mize lavi l M prale Men m ap kite w nan bra papa Bondje Paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w Ba w lavi ak lasante Bonjou bonswa tout moun N ap kwaze nan w lòt videyo Orevwa.